Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon on è la pou vous enfòme 24 è sur 24 7 jou sur 7 alò an pti bonswa a karmelit notre marèn notre ami Jay sa fè yon bay bam ke nou pa tande ou alò eske tout bagay anfòm notre gran frè Alix Alix Georges du kote dèzetazini mèsi Pou sipò nou merci le fait ke nou toujou la ya egalman Guerline du kote de Canada très bonne journée à chacun de vous e nou kontan pou avèk ou pou kapab enfòme ou sou chanèl ou renmen anpil lan bagay yo grav au niveau de Gonaïves mwen gen yon ti video ki rive jwenn mwen la se konsènan Gonaïves la video sa dure 23 secondes écoutez bien sa se pase au niveau de institution de la ronde. Nan Gonayiv, Yo mete dife nan lekòl sila. Poukisa yo mete dife? Ou ta renmen konnen? Ebyen men eksplikasyon. Tande byen sa k pase a. Genyen elèv yo ki mele ansanm avèk polisye ki revòlte yo ki ap manifeste. Manifeste poukisa? Paske gen polisye k ap mouri mal nan peyi a, gen bandi k ap manje polisye, gen otorite k ap voye lapolis, alò dè polisye a la bouchri. Se byen kanmenm de manifeste pour sa. Men ekoute. Vin genyen yon malentendi. Ki sa k pase? Vin gen yon sòt defèvesans devan lekòl la. Gen yon polisye ki li menm nan Gonayiv, men se moun Pòtoprens li ye. Alò, li desann ansanm ak pitit li, pitit li lekòl anba a, nan lekòl sila a. Li te vle kalme foul la, il est en civil, epi pou te kapab sòti avèk pitit li a. Pwoblèm, bal la l tire a. Ebyen, move chans pou li, bal la sanble al blese yon elèv. Sa w tande a la a, manifestan e elèv yo mete dife nan lekòl sila. Se polisye frère dam yo ki yo menm fon jan pou kapab pèmèt kòlèg yo ale. Nou deplore sa k pase a. E apre sa yo mete dife. An nou fon ti tande kòman sa te ye. Paske m gen enpresyon. Imaj sila li kapab un peu limite sou paj la. Reje figi nou mesye. Reje figi reje figi. Nap boule la ront lan merd. Reje mesye. Reje figi nou. Ou kapab gen yon ide. Men, kite m di nou, tou sa, se otorite nou yo ki lakòz. Tou sa, se paske polisye nou yo, yo pa entelijan. Tande byen sa m ap di nou an wi, nos chers policiers. Nou te konnen se te yon peyi gangle nou te genyen. Nou te konnen byen otorite yo t ap pwoteje bandi plis pase nou. Si nou te konn sa, Poukisa lè yo planifye operasyon pou nou, nou oblije ale nan operasyon? Poukisa depi lontan nou pa t antre an rebelyon? E a chak fwa m ap fè yon emisyon ki konsène sa, fò m di nou byen mesye, fò n fikse kote pou n fikse yo. Kounye a s on lekòl ki boule. Sou kont kiyès? M pa konnen. Men sou kont kiyès? Paske te gen manifestasyon, gen yon seri de bagay. Nenpòt lè yon derapaj te kapab fèt. Men, jounen jodi a la e koute, mwen pa vle pou yon moun ou gen rezon. Ou tèlman vin kwè rezon w lan twòp pou ou, kounye a w ap chache fè ekzaksyon ak rezon w lan. Ban m pou ekzanp klè avè w. Pa ekzanp, nou pran Izo Vilaj de Dye. O, se paske l te marjinalize ki fè jodi a l vin bandi. Men jounen jodi a la kelkeswa sa yo ta kapab eksplike yon moun de Izo, yo te mèt di Izo ete yon ti anfan de coeur. Jounen jodi a la tout moun ap di c'est un criminel notoire. Egzanp pou tout lòt moun. Eske n konprann sa map di nou an? Donk se pou m di nou ke anpil fwa ou gen rezon, ou konn itilize rezon w nan mal ou vin antò. Polisye yo, maten an yo vide gaz Nan meri taba a la m kwè kote moun tap fè paspò. Brèf, poze tèt ou kestyon, poukisa tou mesye sa yo silvouplè? Se 2 bagay ki gen sou tab la polis yo. Revandikasyon sa yo m panse yo ka pase wi men sak pi evidan an nan kad revandikasyon yo swa nou fè yon sèl a bandi yo nou federe pou nou fè yon bon batay, Pou n sove pèp la, swa nou kanpe anfas bandi yo. Paske pèp la t ap plis kontan jounen jodi a la pou l ta wè gon kowalisyon k fèt ki gen anviwon mil polisye ladan l obyen mil senksan polisye k ap mache vè vilaj de Dye. Mil senksan polisye k ap mache vè Vitelòm. Mhum. Pou ta gen bon jan materyèl nan men nou pou n ap mache vè moun sa yo. E koute byen! Si! Wè m te konn ap pale de kestyon bandi ki ap federe pou fon bagay. Bon banm di nou yon bagay, nou menm polisye sa yo mesye, si nou al peze sou akseleratè lan, m gen presyon ke moun sa ki nan kominote entènasyonal la, peyi zanmi Ayiti sa, ki toujou wè nou mal, k ap priye Bondye pou nou plonje pi fon, li t ap leve tèt li pou l di polisye sa yo se teworis yo ye. Wè sa n ap fè la yo se bon bagay. Toutotan Nou fè sak bon pou pèp nou an lè sa moun sa yo ap di nou se vagabon nou se kriminèl yo pral mete nou sou lis terorist eske nou konprann paske si nap manifeste nou just ap kraze brize eben e pa anyen non bon bon bon ou wè banm di nou bagay ki pi byen mesye polisye yo ou wè sin ta fon koalisyon 2000 lòm nou byen ame nap vanse sou vitelòm nap kòmanse bay vitelòm bon bwa kale a nou pral jwenn Yon opozisyon fewòs. E se pa nan peyi a non souple. Se kapab nan kominote entènasyonal la. Konprann byen ke defwa ou konn ap jwe yon jwèt. E pi jwèt la se pa pou ou li ye. Se pou yon lòt moun wap fè l. Tout sa kap fèt la se pou lòt moun nap fè l. Nou poko janm ap jwe bon jwèt la. Wè jou nap jwe bon jwèt la. Wap wè m antre ladann an granmoun. An gwo bout bèt map antre ladann map bò kote nou. Map batay avè nou tou. Paske se la mi ansanm avè nou. E m konnen gen anpil nan nou ki gen dinite ki di yo pap pati kite peyi yo. Se la a pou yo mouri. Ebyen mwen m avè nou. Men, liy sa a m pa fin twò renmen l se sa k fè m poko antre. Eske nou konprann sa m ap di nou an mesye? Donk ann batay byen. Genyen, wè pandan polisye nan lari, polisye ap fè manifestasyon, hum. Wouuyy bandi yo menm yap fè lòbèy yap fè lòbèy nan liancourt nèg savyen yo pran liancourt lajan kontan mezanmi gadon peyi nèg ki plis parèt sou yon ti video map gade ki parèt viral se dèdè menm lèm pa wèl menm konn vwa byen se li menm nèg grenad la ebyen misye pale poul di yo met pye yo atè a yo pran zòn nan paske tande byen wi poukisa nèg yo vin pran zòn nan. Lapolis oubyen otorite yo, yo menm yo okipe zòn Kafou Pèy la pou fon devyasyon vè Jan Deni pou ke pa gen twòp aktivite bò lakay yo. Ann gade ti sa a. A wè ti bout videyo sa a map fè la pou m bay lemond wè. Map bay lemond wè ti bout videyo sa a kòman pèp Yankou a leve maten an tout zòn blanch. Ay grif la met pye l atè. La n bloke wout Yankou sa a la, wout prensipal Yankou sa a la, tout tan Leta pa pran reskonsablite l pou l debloke wout Kafou Pèy la ki nan ui mwa bloke. Nèg yo bloke wout la fè tout machin ap pase Jan Deni pou yo pou yo ka fè pil kòb pou Timebri ka achte bal pou l vin goumen avè n. Ou wè sa m di w? Leta, lè e chèf nou e fò nou pa gen. Nèg yo Yankou la a menm, paske yo rele lapolis, lapolis pa reponn yo non. Nèg yo ap fouye kamyon, ap dechèpiye moun, ap dechèpiye Yankou paske yo pa jwenn moun frè. Pa gen moun yankou la frè. Pifò moun yankou yo se senmak gonayiv yale frèm. Ann sou lòt dosye yo, fòm di nou ke komisè gouvèneman an bò kote tribinal premyè enstans pòtoprens lan Jacques Lafontant nan plizyè kòrespondans li adrese ak enterese yo konvoke pou mèkredi premye fevriye 2023 sètadi demen jounalis Luckner Désir di Louko e Esaü César nan pakè Pòtoprens. Daprè chèf pakè an, ebyen li menm li akize jounalis sa yo poutèt yo ta pa ka edike epi enfòme sitwayen yo, yo pase akote de, m ta kapab di, objektif sila. Alò pou sila ke Konsèy Siperyè Pouvwa Jidisyè lan pa sètifye pou absans entegrite moral ajisman sa li menm tou li repwoche li ak jounalis yo. e an novanm 2022 pou kòripsyon, malvèrsasyon e abi dotorite. An janvye 2023, Konsèy Siperyè Pouvwa Jidisyè lan pa sètifye komisè sila a pami yon trantèn lòt jij lè li avanse motif ki lye ak absans moralite. Men komisè Lafontan li menm, sou fason li konvoke 2 jounalis li yo sa ta montre ke rapò CSPJ a manti. Èske kèlken ki li menm gen absans dentegrite moral pe preche ak yon moun moralite? Kestyon. M kite pwen sa a m ap travèse nan lòt dosye. Ban m fè yon ti tounen sou kestyon Lyankou la. Lyankou sa k pase polisye yo se bagay sa m ta kapab di ki demaske e ki petèt ap demaske anpil nèg ki nan leta a. Jounen jodi a wè rapò soti. A bè wi, rapò soti, gen nèg la k kòmanse ap manje gwo pous yo. Men kòm si Ayiti, on peta p ap tire. Anyen p ap fèt. M vle nou konprann, pandan polisye ap mouri agòch adwat, ekoute byen, yè Ti Makak asasine omwen yon polisye. Le clan de Vitelhomme li menm li pase alaksyon, Se pou di a Frantz Elbe fèmen bouch li paske Frantz Elbe fè yon premyè deklarasyon dizan bè kil va lanse loperasyon Tornad 1 epi tou swit aprè Vitelòm pase alaksyon l kraze komisarya Pèrnye a plat epi nèg yo ap fè yon jan la pou kapab gen espas pou franchi Bèlvil. Sa vle di y ap frape. Yo di Frantz Elbe, Ey! Je suis là kant Vitelòm. se trouve dans le coin ben personne n'a le droit de dire rien konprann paske se li menm ki pwisan e jounen jodi la nou wè ke bandi yo alèz apre lanmò polisye sa yo pou yap bat lestomak yo toujou pou yo fè konprann se yo menm ki mètre e senyè donk sa vle di tande byen sa m pral di nou an gen yon lè kap rive tankou Michel Soukar te di sa lè pou sòti lakay ou se yon Bandi! Wap di silvouplè eskem mèt soti? E gon lè kap rive, peyi sa a tankou janl te di sa, li pral somalize. Petèt aprè yon mwa ou kapab ekri yon article pou di Ayiti sè somalize. Paske pèp la pral rive nan yon fason, nan yon moman poul di ke kisam dwe fè? Ou pral rive nan yon moman pou viv alèz, fòk se anba je bandi yo pou rete. La preuve en est bien grande. Dènyeman la, mkwè se dimanch, pandanm nan plèn nan mtande yon pwogram kap bouyi. Epi, m di, Bon! Ban m al gade pou m wè kote pwogram sa a ye. Lè m gade m wè, pwogram sa a ap fèt nan yon zòn ki rele Lakou Trankil, nan baryè ki tou pre baz B13. Se la yo te fè pwogram sa a. Gon gwo didje ki te al jwe. Paske didje sa a li menm se yon didje ki al jwe tout kote, nan tout geto yo. Èske n konprann? Epi, lè m fè yon parèt la a, a m wè nèg yo tèlman ap byen pase papa, m di, Bon, ok. M wetire kò m. Mwen jwe pyem mwen ale. Men m te bezwen wè sak te genyen. Bèl pwogram. Donk se pou m di nou ke e pwogram sa te gen anpil moun. Malgre te gen nèg ak zam men te gen anpil moun. Sa pwouve a klè ke gon lè kap rive moun yo ap oblije santi yo alèz ak bandi yo. Bandi yo depi kelke zane fè pati de kotidyen yo yap oblije aksepte l. Gon lè kap rive wa sezi w wè pèp la se. Aba la police lap di wi. Paske ebyen kestyon bandi an li preske plis abitye avèk yo. E sitou lè w ap viv nan yon peyi kote ke ou pa wè ankenn chema kap fèt la pou ta kapab pèmèt lapè tabli. Tande byen pandan. Bandi ap frape paske ti makak frape, nèg kanaran ap frape, kwadèboukè ap frape, vitelòm ap frape, lyankou a di nèg savyen yo ap frape. Men se polisye yo menm ki sa y ap fè souple? Se ti manifestasyon y ap fè nan lari. Èske nou konprann sa m ap di nou an? Kounye a ki kote w ap kanpe? W ap ni krive yon lè w ap di ok ban m kanpe bò kote ki pi fò a paske aktyèlman la kote ki pi fò a se kote bandi yo jiska prèv di kontrè, jiskaske lapolis mete pye l atè a an granmoun pou l ta kapab fè nou wè yon lòt rezon. Men, si w wè teyorèm nan konsa, li parèt evidan devan je w, lè sa a se bonjou papa bandi w ap di. Èske nou konprann? Bagay yo grav wi. Fineray polisye yo fèt, nou pral gen chans un peu plus tard nan yon live ki va dire anviron une heure pou nou wè kòman sa te ye men m ap pèmèt nou gade yon ti bout nan funeray sila epi aprè nan emisyon plus tard la nou pral gen chans pou nou kapab viv tout funeray sila an live pou moun ki pat gen chans swiv emisyon avan yo.